Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nouvèl sa a cho hein! Gaspiyay tonbe! Gaspiyay nan baz 400 mawozo! Humm, depi kèk tan la nou pa tande gaspiyay, men daprè premye eleman enfòmasyon ke mwen genyen, gaspiyay pran yon chajman, yo bay misye yon kout pyès, epi misye pa pran 3 jou, misye tonbe! Fòm di nou ke Ham tou antre de plen fwè wi nan dosye a la. Gaspiyay te gen ti pwoblèm avèk Lanmò San Jou. Pandan nèg yo te gen ti pwoblèm, Lanmò San Jou se yon malfèktè li ye tou. Li te bay misye yon poud nan pye wi. Bon, genlè pye a te vin geri, men kounye a la, Gaspiyay pran nan yon lòt pa konprann ankò. Yo bay misye yon wach manman. Bon, banm di w, ou gason, Gaspiyay, a, m pa menm bezwen pale menm ou gentan mouri deja, sa m pral di la ankò. Sa m pral di la ankò. Se jou w ki rive. Imajine w jounen jodi a la a, popilasyon an antre nan yon lojik jistis ekspeditiv. Bandi ap tonbe, bandi ap kouri. Bagay la rèd wi la. Bagay la kòmanse rèd. E, men koze gaspiyay la li menm, fò gaspiyay ta tonbe. Paske, gen bagay depi w ap fè yo, ou konprann? Tann lanmò w. Kòlèg mouri ane pase. Se sa. E pi. Gaspiyay mouri ane sa. Kounya la ou gen pou wè lanmò son jou kòman se bon fristre a wi bon fristre paske menm lè se ta lanmò san jou ki touye gaspiyay paske nèg sa yo te konn gen ti pwoblèm yo men ekoute humm baz la preske pa gen pwa ankò paske gaspiyay tonbe e moun ki pat konn gaspiyay gaspiyay jan w tande non l pwononse a e konsa misye pale. Misye pale vèbal li pale gaye e o pwen ke nan premyè entèvyou nèg sa yo te bay oubyen premyè konferans Gaspiay te pale eee sou kesyon Jerry Moura misye te pale e bon misye pat di anyen serye ase son nèg ki tap pale djang djang. Poze m kesyon Jerry Moura. La fanmi Mays se yon gran la fanmi li ye nou pa m anfas li. Answit nou pran kòb la nou boule l. Nou gabalize l. Nou bay mato. Nou bay mato. Answit lè ze an vin cho nan men l, ze an vin cho nan men l, li pa ka kenbe l, li gen rendevou avèk Lanmò Sanjou. Lanmò Sanjou gen rendevou avè l. E pa vre non. Lanmò sou jou ap sou sòl la anvanw la polo ateri sou li. Bravo! An m di nou e mesye answit nan yon baz 25 mil dola ameriken tonbe yon baz gen prèske 400 nèg ladan sa ka sevare? Kote yo pale sevare l la? Nou ka pale se Jerry Moa. E pou menm kòb sa a Kato Al pale ansanm avèl li fils de kato. Yeah tout se fils aksyon. Konnen fils de kato. Bravo. Konnen fils de kato. Li kato li mouri. On frè nou an. Li mouri. Kato ansyen nèg yo. Li mouri. Answit lè fin ap pale pawòl la li di konsa gou sa te de lamò san jou tout jan li fè de lamò san jou sa pa mache. Lamò san jou voye misyon ba li di mwen menm se mawozo mwen menm. Si w bezwen m vin chèche m. Men pisin non. Men pwogram nou. Men frizè nou. Ok zanmi m so ou poze yon bèl kesyon. Premyèman, premyèman lanmò san jou e gaspiyay. Premye e dezyèm. Eskize answit monnen an nou genyen l an kantite. Depote galan ri. Nèg la se bandi li pa renmen mesye. Nèg la gen dil kokayin pal lap pase anndan vilaj. Pam di nou. Answit map vin annou an pou nou trè pre. Non an echapem. On ansyen depite. La mò soujwa gaspiyay pran kou Nou pran kou men Nou sipòte Nou pa plen Radyo pa anlè anmwey Radyo pa anlè anmwey Radyo pa kraze Answit map di nou Masak la mò soujou te fè nan tranble a sa poko janm anyen Nou pap pale Ou wè sam di nou Nou menm Nou se milèp Lè nou pran kou a nou fè Humm humm. Nou plen nan kè nou. Nou plen. Tande sa m di w byen? Answit. Nou. Answit. Lè misye fin tiye solda nou an, li pran toris la sou nou, sou solda a. Li pran 32 bal. Men, Kou Kadachichikòv la, pran 64 bal la. Li ba lapolis li, kenbe Kadachichikòv la pou l batay. Pa nou an menm. Li nan menm. Nou ta pral gen chans wè gaspiyay nan yon videyo kote misye tap regle kòb nan baz la epi se jou pa gaspiyay ki rive gaspiyay sa misye fè anpil krim ou konprann misye fè anpil lòbèy men kite m di w frè m nan gen yon lè kap rive depi wap fè krim wap tonbe 400 mawozo kounye a m pa konn konbyen li ye m pa konn si li 500 Si li 400, si li 300, si li 200, men ekoute, euh, gaspiyay ki fè anpil krim, gaspiyay ki patisipe nan kidnapping, gaspiyay ki patisipe nan touye anpil moun, paske pa bliye, dènye man la nèg yo te touye yon polisye, sou wout la, e byen, m pa kwe sa ko gon yon mwa non, lanmò, e, funeray polisye a li fèt, euh, euh, jodi a, Ebyen menm jodi a tou gaspiyay tonbe. Gaspiyay nan game nan, gaspiyay te timoun piti. Paske si w te pran yon premye kout poud, ou geri. Ebyen, ou ta dwe bòne. M pap pale avè w non gaspiyay paske kote w ye a, ou pap tande moun ankò. Men, jounen jodi a la, si w kite bagay la pase konsa, ebyen chwal antre nan jaden w yo manje. Konprann? Paske ou pa ka jenn gason pou ap rete dlo a sèl e nan zam nan ou te kwè gas. Ebyen, pa gen pwoblèm. Bòn wout, kontinye. M swete kote ou ye a, e wa souke kò ou pou rele de twa lòt. Konprann? Souke kò ou la, rele de twa lòt. E, tande non, apa meyè e te yon lach, meyè kouri wi. La polis ansanm avèk popilasyon an yo antre nan baz meyè. M gen yon pakèt videyo ki vin jwenn mwen la. Yo mete dife. Gon kote m wè yon ti depo siman. Moun yo di yo pap pran anyen. Men sèlman y ap mete plezi pou meyè. Tankou jan yon bon zanmi m konn di, y ap mete chif nan men meyè ann atande yo kwaze avèk misye bab pou bab pou yo ka jere koze yo gen pou yo jere ansanm avèk meyè. M ap gade m wè sou videyo yo, misye genlè te ougan tou paske m wè l gen badji. Ebyen nèg yo antre anndan badji a, yo mete dife. Yo kankannen depi se bagay ki anndan an. Epi gen anpil kay, yo mete dife nan kay sa yo. Sèl ti pwoblèm m genyen, si nou gen pwoblèm avèk yon chèf de gang, chèf de gang lan rete nan yon zòn, pa bliye zòn sa a gen anpil lòt sitwayen onèt ladan l tou. Petèt m ka twonpe m men tout moun jwanis pa bandi. La a m panse ke fò n ta gen yon ti kras mansyetid pou moun k ap viv nan zòn sa yo pou omwen Nou pa ta antre nan lojik boule kay yo. Eske nou konprann sa map di nou an? Paske pandan nap chache jistis la tou, fok nou pa komèt dotre enjistis. Osi senple ke sa. Men map gade videyo yo mezanmi, videyo yo fòkè anpil. M kapab pataje kelke videyo ansanm avèk nou, men fòm di nou ke jan nou wè mouche sa tap pale nan anpil emisyon mwen fè deja. Ebyen, pandan map fè emisyon la fòm di nou ke gen anpil enfòmasyon kap vin jwenn mwen bèl ti koze. Bwa kale nan baz kokorat san ras bon wi m non konn sa. Chèf gang gaspiyay gen lè pran bwa kale wi. Non misye pran bwa kale yon lòt sans. E pa pèp la k bal bwa kale. Men Misye pran yon bwa kale mistikman. Tande non, genlè sa yo di a se vre, genlè Ayiti pral delivre san ameriken, san lòt moun, san lòt moun. Ou ka wè pandan pèp la ap chache mete aktivite, mete chif nan men bandi la epi se lè sa ameriken di l ap vini wi frè m. Ou ka sezi wè sa wi. Epi l vini la, epi bagay yo vin pi mal ankò. Men ameriken, anm tou bay papa. Wè si w ap vini, vini pou fè yon bagay serye. Si n ap voye yon fòs, vini pou l fè yon bagay serye paske jan nou wè. Bandi ap tonbe la nou ka voye yon fòs kap vin fè rizib pou ame moun pi mal toujou epi se nou k mouri wi sa w tande a la yon maladi pran nou la nou tout peri pran san nou paske m konnen gen anpil enterè nan kesyon ayiti a e m mande eske gen dirijan nan peyi sa paske pou enterè k gen nan peyi dayiti poukisa dirijan yo pa ka di bon ekoute eee m ouvè Pou ou, nap fè bagay la, nou pa pote nou lojik afaaf men m ka baw 40 pou 100, 60 pou 100, 50 pou 100 pou devlopman epi lòt 10 pou 100 an pou popilasyon an. Paske Ayiti ka bay tèt li manje, depi nou kite l swen tèt li, Ayiti kapab gen posibilite la pou chak grenn ayisyen kapab ou lon bekàn. M pa bezwen di w. Sa se bagay ki pi minim nan wi. Men si w al nan bon reyalite ekonomik lan, gen posibilite paske m konn tande moun ki pi gran pase m, nèg ki fè doktora an ekonomi ap pale, yo di ke chak Ayisyen ka gon ti machin pou sa peyi sa gen ladann kòm devlopman, richès. Ebyen, si nou gen tout resous sa yo mezanmi, ebyen ekoute, an nou pataje yo, an nou devlope peyi nou. Nou ka fè menm jan a Sendomeng disi a trantan. Men ekoute! An nou fon bagay paske si nou gade la nou wè gaspiyay ap tonbe la meyè yap kouri dèyèl epwi popilasyon ap bay volim lapolis li menm tou lap bay volim ann jere bagay la men m sispèk nan bagay kouri dè bandi sa m pa vle pou nou fè lòt gwoup bandi si nap fon travay nap fèl pou popilasyon pa egzanp nèg kap pran zam yo la bagay sa yo bandi ap kouri yap bay bandi bal ok pa gen pwoblèm men m pa vle pou zam sa yo vin ap goumen kont pèp la ankò. Paske son grenn bagay nap fè. Banm di nou bagay, jounen jodi a la. Kòm si yon nèg tankou Babekyou l pa tap santi l alèz pou l sou machin ni la pou lap sòti depi aviyasyon li pral nan ti pwogram petyonvil. Menm lè sa gendwa pa ka rive. Men m di sa pou tout moun paske gen yon pakèt nèg zam nan nan men yo la. Depi lè zam nan nan men yo, yo potko nan chalè. Yo te gentan cho. Pase banm di w bagay, lè w nan yon baz mesye, pa egzanp ou pran yon nèg ki nan Site Solèy, ki kote l ka ale? Sinon l ap veye pou l al yon kote. Men, mwen menm, m tout kote. E sa nèg la pa konprann nan? Ou gen pwoblèm avè m, ou pa ka menm rive la Dèlma. Pandansetan, mwen menm m ap antre nan baz ou. Paske m konn zòn mwen. E ou bezwen gen pwoblèm avè m. Bon, sa w di w ap fè la? Se kòm si w gen yon epe nan men w, epi w antre nan dlo, w ap voye kout epe. Enben, epe sa a, ou konnen lè l nan dlo. li pap kapab ale dwat, ebyen wap voyel nan dlo a lap koupe pyew, konprann byen lap koupe pyew, m pa bezwen nan bif ankenn nèg men m sèlman ap preche nou reyalite, nou leve yon kote nou pa kab fè moun kote a sibi, e sa kap pase la m swete pou anpil nèg pran nòt. Gen anpil bandi kap fè anpil zak bò lakay yo, e map mande eske nèg ki te plase yo, nèg sa yo pa janm konnen zak yap fè. Epi sak pi rèd la pandan yap fè zak yap pran pòz gwo kòlèt yo, koum fin fè w emisyon yal mache yal bay presyon, epi kou gen goumen yal nan kabann yo yo kouche, kou chèf vin dèyè yo di bon sak pase la gen goumen bagay sa yo, m, m, m, yon ti dòmi ki te nan jem wi chèf la. Hein? Epi demen si Dieu veut, ou panse ke lè gon lòbèy, popilasyon ap padone w? Eyy! Atansyon! Bat pou nou konpoze byen ak popilasyon sa pou l pa vire kont nou. Paske, se pa nou tout k ap mouri. Paske, gen nan nou, lè popilasyon an bò kote l, li itil popilasyon an. E sa pou nou konprann. E sa m te toujou ap di nou. Fon jan pou n itil popilasyon an. Si nou t ap batay kont Ariel, Jounen jodi a la sa kap rive la l pa tap rive. Si nou tap batay pou pèp la, pou revandikasyon pèp la, sa k rive a l pa tap rive. Gade pou wè, nan emisyon m fè la a, sou kesyon lanmò gaspiyay la, gad kòmantè yo w ap wè si yon moun ap di podyab. M pap menm, li pap menm di po a, m pa bezwen di pou l ta di dyab. Se bat bravo, se bay volim, se bwa kale l ap di. Ou pa konprann non? Ebyen, mezanmi, an nou fon jan anpil nan nou t al lekòl. Men pandan nou tal lekòl la piske zam nan nan men nou nou avèg nou pa konprann anyen. Lanmò san jou ou menm tande byen e batay te fèt ou kanpe ou konn kèk fwa anvi ranje kò w bò kote popilasyon men nan dènye moman sa yo ou di popilasyon an ekoute e wap frape kont li. Ok, donk, lapolis te kòmanse bay volim apre lanmò kòlèg. Vitelòm te kòmanse gen ti pwoblèm avè w men pa le fèt ke nou te antann nou, kounye a la ou repran konfyans. Ebyen, jounen jodi a la, menm lè se ou k manje, gaspiyay, ebyen, tann jou pa w. Tande! Tann jou pa w paske bagay la se konsa li ye. E m ap di nou ke zen k ap pase la yo gen pakèt lòt zen toujou paske gen yon ti jèn nèg yo te al mete nan zòn Debisi. Yon ti jèn wi. Epi misye li menm sa l fè yo plase misye kòm chèf men misye poko egzèse chèf li anlè a. Misye ap kontwole zòn. E sa fè m di w nèg yo grinsek wi papa. Nan kontwole zòn misye gon telefòn lap fè video poul bay enfòmasyon nan gran baz. Voye enfòmasyon bay Manno, voye enfòmasyon. Men a chak fwa li fin fè video sou yon telefòn, li sipoze fè menm jan a Ben Laden. Nou konprann wi. Kase sim nan epi efase video a. Men misye gon move chans ki pral frapel yon jou. Sak pral pase pandan evenman yo pral rive la misye fin fon video l bliye epi l lage telefòn nan nan men manman l epi sa w tande a la anketè vini sou plas paske yo pat konprann misye nan zòn nan yo tap mennen ankèt sou li epi sa w tande a la yo jwenn dezagreman epi pèp la pran misye premye bagay pou m di nou yo chwazi pou yo te mete chif de manyè otomatik nan men misye men yo deklannche sou misye se dife k fèt. Yo va pran. Lè yo mete manchèt, manchèt yo fè keng keng. Pèp la di e vre? Ebe, banm rele jeneral Wòch non. Lè yo rele Wòch, epi Wòch vini, Wòch jere misye. Se pou m di nou ti jèn mwen yo parèy mwen. Mwen leve nan Site Solèy, menm jan avèk nou. M te ka gwo gang. Se sèl jwèt m pa janm aksepte moun fè avè m. Di bandi. M kapab bandi. Men on bandi ki vle fon bagay pou peyi sa. Jan bandi ap fonksyone kounye a, si m ta bandi, se pou m kapab pwoteje ti teritwa pa m nan sèlman paske lòt bandi pral atake w kanmenm e y ap mande w pou kapab vin nan baz. E jan bagay yo ye la a, m pa kwè m t ap kapab nan baz. Hum-hum. Jan nèg yo ap fè ekzaksyon konsa a, m pa t ap ka nan ankenn baz. E se sa k fè w wè, a chak fwa on nèg anvi di m bandi, plim an anvi moute sou do m aksepte gon pakèt ti jèn ki kite site solèy gon pakèt ti jèn ki kite jakomen en paske yo pat deside antre nan lojik sa gon pakèt jèn ti fanm tou ki kite konbyen moun ki kite kwa de bouke konbyen moun ki ale tranje la k tande lanmò gaspiyay kap bat bravo la kontantman pou lanmò sa paske moun sa yo yo e enplike nan sa nou ye jounen jodi a akote de lòt gwo towo yo antouka. Fè wout, mache, tankou janm tande Manno ap di nan live li a li la pou 100 tan. Mwen m la, map swiv, map ekri pou nou, ok. Map kòmanse konte a pati jodi a la pou m tann 100 lane a. Ou konprann? Paske nèg yo fè gwo previzyon. Nèg yo se kòmsi se Florentino Perez yo ye, yo gen yon pil laj epi y ap panse pou 30 an ankò. Se Biden yo ye, se syantifik yo ye, nèg la ki ka 80 zan epi l ap panse pou mond lan apre 50 an ankò. Ebyen, se kòmsi m ta kapab di w, pou nèg ki fè finans, pase m pa konn Anyen nan kesyon sa. Men gen kesyon antre de fon, epi sòti de fon. Men ou konn antre de fon an, men ou poko konn sa k rele sòti de fon an. Konprene byen la fami. An tou ka, nou pral enjoy nou a travè emisyon sila, m espere ke pral gen anpil kòmantè, e pou m repran pou nou, gaspiyay bay vag. Mèsi bokou gaspiyay e meyè ki tap fè gwo gòy meyè kouri ebyen pandan misye kouri a la yo mete dife nan tou sa misye posede donk na va konprann mwen m pran egzanp sou yon seri de nèg gen nèg lè yo konn pale m pè gon nèg ki rele kòlèg lè nèg sa konn ap pale m on ti jan fremi sitou nan moman li te konn ap reponn mwen yo men kòlèg ou pa konprann anèl jozèf Wè Anel, anpil lòt gwo towo, kote yo pase? E m p ap ba n manti mwen, m gen bon ti laj wi. M viv anpil evènman, men m la toujou. E m ap viv anpil lòt ti evènman toujou paske m pa nan bagay ki wong. Antouka mèsi lafami kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou w nou di ke vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? A la pwochèn!